Pa gen pa ken nèg kap baw manti. Depi ou rive yo di w chita la. Epi pou yo di w ke ou konn sa a, fò w pa manyen sa a. Sa, c'est un beau projet Président pour le pays parce que le développement de ce pays ne peut pas se faire sans ce projet Président. Français kap pale wi, ou chita sou chèz la, pèp la menm, lajan pèp la nan men gwo nèg. Bèl yatch yap achte, ka yap achte Miami Beach, ka yachte Paris, ka yachta Londres. Tande? Epi sa w tande a. Chak grenn lè w tande fèt pitit yo oubyen fèt madanm yo ti bag ou et pi piti a gon pyè dyaman sou li bag la vann 10 mil dola. Fòk bandi yo peye pou zak yo fè. Lapolis anonse yo rekipere plizyè zam ki fè pati leta nan men nèg ki t ap mete tèt yo nan zòn sant lan e se polis Mibalè ki fè kout filè sa, yo anonse sa sou paj lapolis la jodi a. Gen Premye Minis Ariel Henry ki, devan kamera laprès, eksplike sanksyon Etazini ak Kanada ap pran kont otorite ayisyèn yo ede peyi a soti nan sa li a e l di l pa gen anyen a wè ak sa, ni bay non, ni di anyen nan dosye a. Men sepandan, Premye Minis lan di yo pa t bay non pèsòn. Men se yon bon pa pou pwosesis la an Ayiti. Konsènan lanmò Jovenel Moïse, Vitelòm inosan, ki sa l gen a wè nan sa? Èske li patisipe? Èske ekip Fantom 509 la se te youn nan avangad yo ki t ap prepare asasina sa? Guerrier Henry ap pote plis presizyon konsènan kouman e ki jan, ki kantite moun ki patisipe nan masak ki te touye Jovenel nan lannuit 6 ak 7 jiyè 2021 pase a. Banm kite n nan detay yo, pou lenstan Guerrier Henry a laparèy, nou se Sofa TV 83, rezo enfòmasyon. Si Fantom te reprezante yon menas pandan yon pakèt tan, si, m ap eseye retounen lespri m pou m wè. De premye jiyè jiska 6 jiyè, èske Vitelòm te reprezante yon gwo menas nan moman sa pou nèg yo t al deloje Vitelòm, al pran yon bon pati nan lapolis nan, bri, swat, e ki lòt inite ankò m ka bay, udmo, cimo, USGPN, debake al konsantre tout fòs yo kay Vitelòm? Pandan ke prezidan an sitiyasyon difisil. Eske di premye o 7 jiyè fè tèt nou travay pou n wè paske mwen menm mwen sot an repiblik dominikèn kilè e m sot repiblik dominikèn an n di le 3 wi jisteman vandredi 3 jiyè se kwadèboukè m pase se anndan kwadèboukè m pase m sot sendomeng. Byen ta, kilè l te ye? Sizè, non, senkè, senkè, senkè trant, m ap pase Kwadèboukè. Lam 3 jiyè 2021. Èske nan peryòd sa a Vitelòm te reprezante yon menas oubyen yon danje pou tout polis la oubyen tout fòs espesyalize yo te oblije al konsantre lakay li? Vitelòm gen repons sa. M pa vle Vitelòm mouri. Vitelòm tiye plizyè moun. Anfèt kan je pal de Vitelòm, je pal de son ekip. Pase ke m pa gen prèv pou m di w ke misye tiye yon moun a men l. M pa ka di sa. Gang Vitelòm nan, il è le chèf di gang. Gang Vitelòm ap dirije a fè dlo koule nan je anpil moun. Yo touye polisye, yo touye 2 sivil, yo kidnape anpil moun, anpil moun dekapitalize, anpil moun pèdi byen yo, kay yo, Tòsèl, Tabar, Pènye pou n site sa yo sèlman. 2 moun ki konstwi tout vi yo nan yon mezon oblije jodi an kite l, swa al viv nan peyi etranje oubyen chache yon zanmi nan lòt rejyon. Vitelòm fè anpil mal, men l pa ka mouri. Misye pa dwe mouri. Si se nan tire kout zam pou misye mouri, m pèsòn pa ka epanye sa. Men Vitelòm se yon zouti enpòtan. Vitelòm vle pale, l ap chache medya pou l pale. L ap chache yon jounalis pou l ba l entèvyou a. Men misye vle pale. Kiyès k ap pran l? Vitelòm c'est un criminel averi, un chef de gang connu et d'ailleurs mwen te di l depi nan debi ane a c'est le puissant chef de gang e misye pi puissant la actuellement la. Li gen ramifikasyon anpil kote e, kontrèman avèk lòt ti bandi ki di fò yo abiye, fò yo met tenis, fò yo fè pisin ba, non, misye gen yon lòt bagay nan tèt li. Se paske jisteman gen yon dil ke l te fè a nèg ki te an opozisyon a Jovenel Moïse yo. M pa vle deranje okenn moun, ni m pa vle fè pèsòn moun mal, men m konnen Nou pa tap nou pa tap sere pou mwen. Men m pap sere pou pèsòn. Men m ap di tou senpleman ke gen anpil moun de lwen ou de prè ki patisipe nan lanmò Jovenel Moïse la. Yo anpil. E m pa konn si se mwen menm k ap gen chans sa fè entèvyou a avèk Vitelhomme. men Vitelòm gen anpil bagay pou l di. Gen bagay ki pi grav Jozz Kouarr misye gen nan tèt li ke l poko di. Si misye nan echanj kout zam a lapolis mouri, ke nanm ni repoze. M pap ajoute anpè, paske misye fè anpil moun mal. Men mwen m ta byen renmen y arete misye, epi pou yo poze misye kestyon. Ou byen ke misye deside finalman bay entèvyou a pou listwa e pou laverite epi la ale jan l vle a. Misye ale lè l vle a. Ke misye ale jan l vle a. Men Jovenel konnen l ta pral mouri. E Jovenel te aksepte lanmò a. Jovenel konnen li ta pral mouri e li te aksepte lanmò. E se lanmò sa jisteman ki ouvè je anpil Ayisyen. Li te difisil pou nou te konprann kiyè Jovenel Moïse. Men o final a sa mort nou konprann ke E ou wè jodi a, se vre ke on ne parle pas d'election, men e pa nenpòt blofè k ap vin la a, vin prezidan, e pa nenpòt blofè k ap vin senatè, e pa nenpòt blofè k ap vin depite. Il a accepté ce sacrifice justement pou ke li pèmèt ke zye nou louvri. Merci Jovenel Moïse pou ce grand sacrifice. E si gon bagay ou aprann nou fè ke m respekte ou aprann nou ka leve tèt nou pou n gade kelkeswa milat ki egziste isit paske lontan n te toujou pè kale je n nan je yo. Ou aprann nou ke Se magouyè yo ye, se blofè yo ye. Yo konwonpi yo koriptè tou. Ou aprann nou dekouvri yon pakèt blòf. Men ou montre nou sitou nesesite pou ke nou pa janm kontinye kwè ke se Ayiti, se Pòtoprens ki peyi a. Ou se sèl prezidan ki al jwenn peyizan nan tout rakwen kote l ye a pou montre l ke l se moun e raple l sitou ke li genyen plas li tou. Lè w ale jis Maryon pou al fè moun yo konprann lavi. Lè w debake jouk nan Rivyè Masak pou al eseye di e montre nesesite pou moun yo jwenn dlo tou pou awoze jaden yo. Lè anpil moun deside, malgre sitiyasyon difisil lapli ap tonbe pran rivyè lè zanglè a pye pou travèse yo konn mouri ou di non, ban m jete yon pon pou yo la paske yo se moun tou. Lè w di pa egzanp nan Grandans, M pral fè moun yo kòmanse gade e konprann nesesite pou devlopman rive lakay yo, kit se nan kesyon enèji, kit se nan kesyon amenajman espas, kit nan kesyon de wout. M pa konn konbe prezidan k pase, avyon toujou ap ateri Jeremi sou yon pis an tè bati. Ou di non sa pa ka fèt. San konte yon ekip lòt pwojè ki jodi a kanpe. Ou te kwè l te enpòtan pou ke nou te rebwaze peyi a. Plis kon dizèn pepinyè sa yo rele jèrmoplas anndan peyi a. Pou kapab rebwaze peyi a, mete bwa, mete manje. Jovenel Moïse te di m on bagay, M s on bon manje nan on move asyèt. E si gon pawòl anpil moun pap padone Jovenel Moïse sitou 2 moun ki te nan pwòch Michel Martelly e phtk. E lè misye toujou di si se mwen ki te prezidan m te genyen lamann sa a yo rele petro karibe a ala fèm ta fè. Èske w konnen tout sa Jovenel tap eseye reyalize nan peyi an se pat avèk lajan petro karibe? Èske w te konnen tou ke pat janm gen èd dirèk entènasyonal ki vin jwenn li? Eske ou konnen jiska prezan Jovenel ale l mouri gen de gwo dèt misye genyen menm nan sèten pwojè l t ap eseye reyalize. Jodi a peyizan nan Bonbadopolis Bèdeyèn konnen ke gen moun ki panse avèk yo. Istwa Mòn Chen pa egzanp. E sa pa t janm deranje m e l pap janm deranje m ke moun te konn konsidere m kòm machann mikwo. Paske le pacte avèk Jovenel Moïse se te m pa ka jete Jovenel Moïse, m oblije egzèse de presyon sou prezidan pou ke li reyalize de pwojè, de bagay li te di. E se nan menm semèn, m sonje 4 jiyè, lè m ap bay prezidan presyon pou wout Dumont an, misye di m al jwenn Teresa. E li fè Teresa efektivman al pran mezi wout la pou n al demare l. Malerezman yo asasine misye. Misye aksepte bay vi l. Jovenel se imen menm jan a tout moun avèk defo l avèk kalite l men kèlkeswa jan w vire misye ou pa fouti eksplike e di menm la jenerasyon fiti yo ke Jovenel etèt un kriminèl etèt un asasen yo ba misye tout kalite non pote li an madanm li tiye Dorval yo tiye Netty. C'est ce qu'on disait de Jovenel Moïse, il était très très loin d'être un criminel. Sa vle di, nou te touye misye, nou te fini avèk karaktè l avan menm ke n fè sa. Men il l'a si byen di, m son zo pwason e zo ap kwoke nan gòj nou. Malerezman pa gen bannann ki pou fè zo a desann. Pa gen bannann ki pou fè zo a desann. Michel André, Nenel Cassy, Ricard Pierre, Antonio Cheramy, Didone Kato, Evalière Beauplan, Jean Charles Moïse, pou n site sa yo sèlman. Mesye eske n pa janm fè rèv Jovenel Moïse? Gen 2 moun ki t anfas Jovenel ki fè kanmenm, se pa dezave men ki di tèt yo m gen anpil remò e regrè. j'aurais pas dû avoir ce comportement face à Jovenel Moïse. Rony Colin se youn. Rony Colin pale a de moun pou l di li regrèt enfiniman paske Jovenel kèlke pa te vle travay ansanm avèk li. E m sonje yon lè, nous étions chez le Président de la République, te gen yon sitwayen nan Kwadèboukè ki te toujou vle vin majistra. N ap pale de Bòb Anèl. On lè n ale kay prezidan an, epi n di prezidan an, nou konnen ke sa Zenith ap fè, sa Onu ap fè, men nou pa ta swete kòmsi gen yon moun ki vin pran komin nan, misye repete, m ap site, J'étais pas le seul, te gen lòt moun ki la. Misye di Rony Colin moun pam m antann a Rony Colin deja. Jovenel n'était pas un criminel. Jovenel. Lè nèg yo ap kòmanse fè kidnaping politik la, y ap kidnape moun. Enfòmasyon vin jwenn Jovenel Moïse sou tab lakay li. Men kiyès k ap fè l prèv alapui. Misye di ke lajistis, ke lapolis fè travay li. Jodi a m pa vin pale de Jovenel Moïse non. M vin gade kouman kriminèl yo ap dòmi. Eske yo dòmi vre? Eske yo konfòtab vre? Sa ka rive nèg a monte Etazini Damerik. Sa ka rive ke l fè azil. Sa ka rive ke l gen paspò ameriken kounye a oubyen gen nèg ki repran paspò yo. Bon m di w si gon bagay mwen m aprann de Jovenel Moïse, m te toujou konsa, se ke jodi yon ka kanpe w kale je w devan milat la pou w ap pale avè l. E ou tou di l ke m konnen w se yon vòlè. Paske gen anpil lajan w ap fè la a. Se te lajan w fè nan kontrebann. Ba li bon love a! Se petèt de lòt nèg nan menm klas avè m. De VE, ce qu'on a, ce que Gabriel appelle les vrais esclaves, se yo k ba w tout avantaj yo paske yo panse ke ti koulè w, ti po w genyen ka fè sa. E m sonje yon lè, Alfredo Antoine, monte tribin parleman an pou lap montre nèg yo men sa ekip Dimitri Vob mesye Sogener yo ap fè e malerezman te gen yon bann nèg ki tap rele dèyè misye men Alfredo Antoine te genyen kouy poul te kanpe sou tribin nan se nèg isit. toujou panse ke yo se esklav ti milat, ti boujwa. Se pa tout ki konsa. Men gon bann ki konsa. E jodi a fò n kòmanse pale avèk yo. M sonje m pale a Youri Latòti ki di m, ki li menm tou, dayè se youn nan nèg ki te Fè latibonit vote jovenel moïse. Pwoblèm pèsonèl. Antant ki pa arive abouti fè ke misye genyen yon lòt lekti de jovenel moïse. Tout moun. De lwen. Ou de prè. Ki patisipe. Nan lanmò jovenel moïse. je vous demande, chers auditeurs, ne meurs pas vous avez un intérêt à rester vivant. Restez vivant. Parce que faut ouer mon yo. M gen yon zanmi ki di m bliye pale de kafou wout meridyen di 6 non fò m ta pran petèt yon semèn pou m ap pale de Jovenel lanmou l afeksyon l apresyasyon l pou peyizan yo menm jan avèk papiyon en koray gen yon bann bagay ke m ta eksplike n de Jovenel Moïse. Piga n mouri rete vivan. Yo gen pou yo defile. E sonje sa m di nou, gen anpil radyo anndan peyi an. Gen anpil moun k ap pale nan radyo. Ban m mande w yon bagay. Fè m kredi sa. Fè m konfyans sa. Ou mèt kwè m sou pawòl. J'ai cette faculté.